Depi se sa map manje pandan dènye moman yo la a, pèp ayisyen mwen pran prekosyon mwen kale yo. Paske m pa vle anyen ak po yon fason pou m pa depoze manchèt mwen pou mouvman bwa kale a pa febli. Frè m ak sè m kap koute m, gwo operasyon nan sous matla Brigad nan zòn sila a nan tèt kole ansanm avèk lapolis mennen yon kokennchenn operasyon pou kwape bandi ki te anvayi zòn nan depi 19 avril. Ebyen yon seri de bandi kouri al jwenn chèf Bogi nan Ti Tanyen e lòt ekip la pran direksyon Zoranje, Mòn, Kamicho, tou prè Sodo. N ap mande ansanm avèk popilasyon sila a rete veyatif, file manchèt yo e bandi sa yo ki debake nan 2 zòn sa yo, yo deja lakòz divès kay boule. Medam, madmwazèl e mesye kontinye mobilize paske lè ou mobilize, lè ou sou fè bagay serye menm lanati mache ansanm avè w. Depi lè operasyon Bwa Kale lanse, lentènasyonal kou nasyonal ki te di yo ap chèche sekirite pou peyi Dayiti, tout ebranle. Ebyen frè e sè byeneme, maten an byen bonè, peyi Kanada livre 4 nouvo blende nan 18 blende nou te kòmande depi 1900 jamè. Donk blende sa yo pral jwenn lapolis. akonpanye de popilasyon an pou kapab kontinye mete bwa kale sou bandi. Frè m ak sè m k ap koute m fòk mwen di w chèf pakè Gonayiv la jwenn revokasyon l ki se mèt Serard Gazius ki libere chèf de gang kokorat san ras la aprè yo te fin mete l anba kòd. Pwoblèm nan latibonit aprè plis Pase 15 moun te fin sove anba men gang baz Gran Grif, ebyen pèp ayisyen, 2 nan otaj sa yo ki te sove, chèf de gang nan asasine yo. Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou mwen envitew rale chèz ou chita, m pral ba ou tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont nan jou pase yo, e kont sa a ki se te, Baryè a ba, men kabrit la pa ka janbe l. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se lanmen. An n pa ti krik, krak pou nouvo kont nou genyen, Bèl fanm kou Adelina men domaj li tripotay. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tag 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w, Fouco. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Medam, matmwazèl e mesye nap demare nan sous matla nan komin kabarè. Yè brigad nan sous matla nan tèt kole ansanm avèk lapolis rive mennen yon kokennchenn operasyon nan zòn sa pou deloje bandi ki te pran zòn sila an otaj Depi 19 avril, bandi sa yo ki kouri al jwenn Mbogi nan ti tanyen e gen anpil ki vale dlo bouch yo glòt pèp ayisyen, sak pran wout mòn Kamicho ansanm avèk Zoranje ki tou prè Sodo nan Mirbalè. Donk medam matmwazèl e mesye, rive nèg yo rive nan zòn sa yo yo deja lakòz divès kay peyizan boule jan ke wap gade videyo sa la. Anyn nèg yo kraze Zoranje. Nèg yo kraze zo ranje plat. Nèg yo antre bò chapèl, nèg yo boule plen micho. Izo 5 segond, ti Jeff. Men travay Bogi mennen pou nou. On pèp an deyò. On pèp an deyò, kote n ap manje grenn manje peyi. Nou pa menm gen lavi menn. Men ni chen rizè, ou lou di. Mèsi Bogi. Pou Wilib Moto m kon ap bò nan wout la. Pa bliye m konn wè w map pran w a pye nan solèy cho kounya wè sa w vin remèt nou. N ap mande ansanm avèk popilasyon an pou kapab kontinye mobilize file manchèt nou, monte brigad, anpeche enkoni rantre lib e libè nan zòn nan pou pita pa pi tris. Frè m ak sè m k ap koute m n ap debake nan komin Gonayiv kote komisè gouvènman an libere chèf de gang kokorat san ras la Ebyen pèp ayisyen nap mande pou popilasyon an mobilize ansanm ak lapolis pou yo arive mare komisè gouvènman sila a map fè ou konnen ebyen tou swit aprè nouvèl sa a te rive jwenn nou fòk mwen di ou komisè a gentan revoke men pa bò isit jan nou toujou di l revoke pa solisyon se mare vakabon mete vakabon on kote donk nap mande popilasyon an pou pran responsabilite l ansanm avèk lapolis paske nan moman an se 2 chwa swa ou chwazi ale nan prizon oubyen w al jwenn bawon. Paske nan nouvèl Ayiti a pap genyen plas pou ni vòlè ni pou dirijan k ap pwoteje gang. Ebyen lapolis se swa ou mare l Ou byen bwa kale lal jwenn bawon. E lè ou depoze la pat sou jan de vakabon sa yo pèp ayisyen, gon fason ou jere yo. Paske ou pa ka komisè gouvèneman, moun ap soufri epi ou chwazi libere yon chèf de gang. Lè konsa pèp ayisyen, ou chèche kòd ou. Lè ou fin jwenn kòd la, men men kòman pou sèvi ansanm avèk vakabon sa yo wi. Ou chèche kòd la, ou chèche de pye bwa, ou fè yo sa. E pou pran pye a, ou fè l sa tou. Lè w fin mare l, ou retire kanson sou li. E pou w kite klòch la ap pandye frèzesè. Pandan klòch la ap pandye, m pa konnen si nou konn fè eksperyans sa, tire wòch sou mango. W ap tire wòch sou mango, s on plezi lè w tande mango fè brrrr, li tonbe, pase ap se pa nan dèyè w, Wap peze! Ae kit mango a fin on sel kou sa pa gade w pase wa pray kriye nan pye granmoun ou pou ke yo ba ou manje. Donk kounya la nou chèche fistibal nou le pèp epi sa w tande a nap keyi. Baww! Wee! Non non non y mal tonbe! A monchè bon mouton bagay. Ou daw! E konsa ou jere jan de vakabon sa yo. Pase ke si l pat nan fè tchèk monflè ansanm avèk chèf de gang nan li pa tap ka libere l frèzesè. Sil pat nan fè tchèk moflè ansanm avèk chèf de gang nan li patap ka liberel. Se paske chèf de gang nan konn fèl dous bagay la mankel ki fè kel ka al liberel pou lagel nan dèyè popilasyon an pou bay pwoblèm. Donk se pa sèlman revoke epi se fini lage nan savann nan paka gen bagay konsa fòk nou marel oubyen popilasyon file manchèt ou al chèche misye. Epi chèchè fistibal nou jwe ansanm avè l. Non, jounen jodi a, fò n pa nan rans ansanm avèk yon seri de otorite kòwonpi, chita pran lajan, hein, chita dous ansanm avèk bandi anba raje a, m pa konnen si bandi yo konn nan mete aparèy nan aparèy ansanm ak yo, epi kounye a la, lage bandi pou touye nou, pou kidnape, pou fè tout vye zak malonèt sou nou, nou pa ka nan betiz konsa. Pran responsabilite nou moun Gonayiv pandan dènye moman yo la paske m konnen n ap travèse yon sitiyasyon ki difisil. Kote pastè Malo oh pastè Malolo an nou priye. Gang yo pa siperyè. Alelouya. Amen amen. Amen. Peyi a ap delivre aa. Amen pèp ayisyen chèche fistibalou Alelouya pèp ayisyen ensekirite a chanje kan chèche komisè a pou nou bal sal merite. Ensekirite a chanje kan lal nan kan bandi jodi a se yok paka domi jodi a se yok pè enmi an pa siperyè. Alelouya amen gro wi gro wi gro wi. fèm ranpli chèche fistibal nou la polis silvouplè pran responsabilitew ou pa ka fin pase mizè riske laviw pou mare yon sansal epi kounya la pou komisè a menm kite chita nan birol kareman jwenn de mwayen poul liberel akoz li konn ap fèl dous. Lè ke nou pran nèg sa yo gon jan pou nou ranmase kanson yo, pou n siye grenn yo, pou nou fè yo peye anvan n rive nan komisarya avè nou. Men popilasyon an, ayy! Si se popilasyon an ki depoze lapat sou li anvan, ebyen le pèp. Avan w remèt li bay lapolis gen priyè pou w fè pou li. Chèche fistibal ou jwe ansanm avèk kòd gita misye. Alelouya! Oh! Alelouya! Amen! Jodi a m ba w defi, ou mandi defi, fè live. Amen! Pou di men kote w ye. Amen! Fè live. M ba w bandi k gen foli mouri, al kidnape w moun. Kote m te ye lè yo tap tiye polisye kote m te ye. Yo vòlè vre mete pou yo chita la pran lajan nan men gang. Lè yo tap tiye malerèz kote w te ye lè yo tap kidnape moun Liliane Pierre Paul fèmen bouch ou Pierre Espérance fèmen bouch ou moralis yo fèmen bouch ou e Claude lap di klèman nou pa bezwen entèvansyon. Alelouya nou pa bezwen entèvansyon pèp ayisyen chèche fistibalou Gade nou pou teke grenn otorite kap libere gang. Achte mab pou jwe mab ansanm avek grenn otorite kap pwoteje gang. Amen Amen Amen file manchet ou pou defann tet ou Amen. M pa preche vyolans men tout vyolans sa se arete. Non non non nou pa gen tan poun preche vyolans men lè w tande on komisè libere on chèf de gang ou sipoze chèche fistibal ou pou tire nan boul grenn li. Ariel Henry ki koz li. Li te ka evite l si l pat papa gang. Li k sitire yo, li k tolere yo. Donk yo di a it's too late. It's too late! It's too late! Revoke papi ti lany dat nap revoke vakabon jodi al revoke pou vòlè demen maten ou ka sezi wè li vin mini jistis nou pa nan betiz konsa donk pèp ayisyen pran responsabilitew trase egzanp sou otorite visye yo ki nan lajistis. For the blood to come. Amen. Nou pa bezwen entèvansyon etranjè ankò. Amen. Ayisyen se mèt kòk veye kò. Amen wi. Ayisyen pran desten w an men. Amen. Pou viv nan peyi w se tè w li ye. Amen. Tout moun pwoteje tè w. Stand for your ground. Kanpe defann tèritwa w. Kanpe defann tèritwa w. Paske fòk nou gen lapè. Moun sodo, moun zoranje kanpe defann teritwa nou pa kite bandi sot kote yo soti pou ap vin fè nou lalwa nan zòn nan. Enmi a pa si deryè frape Bondye enmi a pa si deryè sèl sa map mande blan an poul fè se poul voye yon avyon monitò al pran tout nèg ki lan lis kanada a tout nèg ki lan lis sendomeng nan se lis sa yo se de bèl lis se de bon lis. Non yo site nan dosye gang deja nan peyi dayiti. Pa gon inosant ladann. Arete vakabon sa yo al lage yo ak kazay nèg pou mwen san jije paske yo fè zak la vre. E vòlè yo ye vre nou konnen yo. Sèl gang doutouni yo. Men nap priye pou yo pase lougawou kap manje pitit nou nou toujou la ap viv ansanm ak yo. Ebyen. Se pa sèl gang pye atè a. Vwayi se konprann vrè gang nan. Se nèg ak kostim yo. Se nèg nan biwo yo. Se yo papa gang nan. Se nèg kap bay zam nan. Se nèg ladwòn nan. Se sa yo gang nan. Nap rele yo kanmèm. Wi nap pran yo nap achte fistibal pou jwe ansanm avèk grenn yo. Letènèl pral di arete. E sache ke je sui Dye. Mechan pa janm fini byen. Alelouya non mechan yo paka fini byen. Yo pa sipoze dòmi anpè jan sa di nan Ezayi. Sa pa etone m, mechan pa janm fini byen, si lè mechan kwàs kòm lèv se pou èt. Aneyanti a jamè! Wi aktyèlman la a otorite yo se fistibal pou n chèche pou yo pandan n ap file manchèt nou pou bandi Dat yo ap jwe ansanm avèk figi nou yo kreye gang, yo vòlè lajan nou yal envesti lòt kote, se moman pou n chèche wòch ak fistibal pou n jwe avè yo tou. Batay pou libète w. Libète pa bay, libète pran. Amen alelouya gen yon jou kap vini zanmi mwen. Pa gen le chwa nap manchèt pandan nap chèche fistibal nou pou n teke grenn otorite kowonpi vòlè. Medam matmwazèl e mesye toujou nan departeman latibonit pasaje ansanm avèk pwopriyetè divès machin ki asire transpò senmak ak gonayiv, Levevou a yo pou mande responsab polis la asire sekirite wout nasyonal nimewo 1 an nan zòn Lakwa Peris ansanm avèk Kafou Pèy. Pandan wikenn nan gen 2 moun ki pèdi lavi yo e plis pase 30 kretyen vivan kidnape. An nou tande korespondan nou Désir Venès depi Ti Rivyè Latibonit. Bonjou Jean Wilner Sévère, bonjou Fouco, bonjou ak tout zanmi entènot e tout teknisyen kap tounen bouton pou pèmèt ke jounal la rive nan kat kwen kadino latè an nou enfòme sitiyasyon nan depatman latibonit diferan pa rapò avèk lòt depòteman yo ki deklannche operasyon bwa kale pou dechouke bandi kap simen dèy ak tèrè nan mitan popilasyon an nan depatman latibonit baz gran grif ak kokorat san ras pa sispann pèmèt popilasyon an gen dlo nan zye pa rapò avèk zak kidnaping ak brakaj tout kalte y ap fè nan diferan lokalite atravè depatman an prensipalman nan komin Ti Rivyè Latibonit ak komin Lyankou. Ansanb de popilasyon sa yo pa janm sispann plenyen nan lide pou mande mouche leta vin pote yo sekou. Nan wikenn nan pou pi piti on santèn moun kidnape pa de gwoup gang sa yo nan kan Pagan Grif o nivo Lyankou nan zòn Mowodwè Plizyè kamyonèt detounen ak tout pasaje ladan pandan wikenn nan e nan Kafoupèy yon lòt otobis te detounen avèk anviwon 15 pasaje plis chofè a ak 2 moun ki te resevwa bal ki te mouri sou plas. Popilasyon sivil la ak pasaje kap travèse sou twonson wout sila pa sispann mande ak direktè jeneral ou direktè depatmantal la pou pran dispozisyon pou anpeche popilasyon an sispann viktim anba men mesye baz Gran Grif yo ki reklame yo tou pwisan pou jiskaprezan pa gen pyès dispozisyon ki pran nan lide pou ta ka pèmèt ke popilasyon an ki byen motive pou ta deklannche Bwa Kale a nan depatman Latibonit. Anpil rimè pandan semèn nan pou fè kwè chèf gang Savien an ta mouri, yon enfòmasyon nou menm nou rejte ak revè de men paske sous nou o nivo Savien enfòme n ke mesye yo bèl e byen vivan ap vakye ak aktivite yo. Pandan n ap pwofite enfòme ke yo genyen manb nan gang nan ki mouri tout bon vre ki pratikman nan mòg men idantite l pa janm ko ka revele pa rapò avèk bande ke yo bande tout figi kadav la yo mete l nan yon mòg nan vil Ti Rivyè Latibonit e yo anpeche mèt mòg la menm pwoche bò kote tiwa a paske yo desann nan baz yo avèk kle a. Kòmansman semèn nan, ayè lendi a, popilasyon nan lokalite Pon Sonde sou wout nasyonal nimewo 1 an barikade ou bloke wout la pou anpeche sikilasyon selon enfòmasyon ke yo te resevwa blennde ki kantone depatman Latibonit yo te dwe kite departeman an pou yo te rantre Pòtoprens. An stil de rebelyon ou revòlt kont desizyon sila, yo te bloke wout la pou anpeche travèse sou wout nasyonal nimewo 1 an. Pre absans lapolis, popilasyon an kontinye a òganize yo vè brigad de vijilans. Pou semèn nan, plizyè jenn gason k ap kite Pòtoprens nan plizyè baz gang tankou 5 segond jwenn avèk popilasyon nan Borèl ak Chandèl ki pran bwa kale siptil san pèsonn pa twò konnen Paske yo pa fè twò gwo bri ak sa, popilasyon an dekrete pèmanans absoli kont tout bandi k ap deplase pou kite kapital la pou vin polye depateman Latibonit nan vin fè yon sèl avèk baz Gran Grif ki achte depateman an lajan kontan. Popilasyon an fè kwè manchèt yo file, hach yo file, Se lapolis ki ap ret tann pou mete fen nan lavi tout gwo koure ki reklame depatman Latibonit pou yo ki anpeche yo vakye ak aktivite kòmèsyal, edikatif ak biznis toupatou k oblije fèmen nan nivo depatman Latibonit presizeman nan Ti Rivyè Latibonit se sou lòd bandi yo ke popilasyon an oblije koube chak jou pi plis y ap vin pi pwisan nan kominote a Gang Gran Grif ki te kidnape yo depi plizyè jou. Ebyen medam matmwazèl e mesye genyen chèf de gang nan ki se Luckson ki arive touye 2 otaj pou plis detay an nou tande yon korespondan nan RTVC sou dosye sa depi latibonit. Tou dabò ki te di ke maten an manm baz Gran Grif yo Yo anvayi wout nasyonal nimewo 1 an e selon enfòmasyon yo chèf gang lan ki se Luckson Elan misye ta fè yon aksidan sou moto donk men sa pa pi grav. Malgre operasyon bwa kale popilasyon li deklannche kont bandi yo, atoufè ki fè pati baz Gran Grif yo anvayi wout nasyonal nimewo 1 an, yo deja detoune plizyè ti bis ki gen anpil moun ladann Donk pa genyen blende sou wout nasyonal nimewo 1 an, donk n ap mande avèk tout moun yo anpil pridans, donk si tout fwa w ap frekante wout nasyonal nimewo 1 an, paske popilasyon yo deja bloke wout nasyonal la, puiske gen rimè k ap sikile kòm kwa ebyen ta genyen posibilite pou yo ta retire blende ki twouve yo nan depatman Latibonit, enfòmasyon n ap genyen pou nou pale enpe pli ta avèk direktè depatmantal la. piske moun yo yo bloke wout nasyonal nimewo 1 men chèf gang nan Luckson Elan donk mesye ki tap sòti sou wout nasyonal la misye fè aksidan men sa pa pi grav ke sa nan lokalite ebyen ki twouve li patikilyèman ebyen bwa lavil donk bandi ak zam ki fè pati de baz gang rit yo yo touye 2 otaj ki yo menm te sove e ki te pran direksyon Jan Deni kote manm kwalisyon avèk ti mepri Ensikoni te pote sekou bay moun sa yo, yo te ba yo manje, rad, yo te pwen yo te pran swen yo sou le plan medikal piske yo te avèk ale avèk yo nan dispansè, genyen 2 nan moun sa yo gerye donk ki yo menm tap retounen lakay yo, vrèsanblableman li ta sanble ke moun sa yo yo ta prale di kote de Vèrèt piske direksyon yo te pran an se direksyon enben pou ale patikilyèman nan zòn gwo chodyè donk se la yo ta pral eseye pase pou ale lakay yo men malerezman ke moun sa yo yo pa konnen zòn nan trè byen donk y al tonbe nan yon lokalite ki rele segi ki tou prè savyen premyè seksyon kominal sigi latibonit e selon enfòmasyon yo se ta abitan nan lokalite sa ki ta alète chèf gang nan. Luckson Elan ki te vin pran moun sa yo e pa lasuit misye ta pral fizye yo nan yon lokalite ki tou pre a ki rele Bwa Lavil e lage kadav la, kadav yo, ebyen nan rivyè Latibonit. Epi anske atrè operasyon Bwa Kale nou konnen ki ap reyalize anpil kote nan peyi a patikilyèman nan depatman Latibonit nan zòn Venò katriyèm seksyon de Wot Senmak, Ebyen abitan yo, yo òganize yo an brigad vijilans kote ebyen y ap bare agoch tankou adwat ebyen pou anpeche bandi k ap sòti nan lòt zòn yo patikilyèman nan kapital ayisyèn nan pou yo pa vin pran refij ou di mwen pou yo pa travèse piske e pa bliye wout nasyonal nou e a li pratikman e parèt difisil sètèn fwa donk se ki fè ke yo itilize on lòt wout ki rele gran fon. e se la yo fache pou yo kapab retwouve yo ebyen ale di kote de di kote de komin Lyankou pou yo kapab rejwenn fasilman ebyen swa manm Ti Grif oubyen Gran Grif ki twouve nan Savyen. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila a. Gen pwoblèm wi. Nap mande moun Latibonit tanpri kontinye kontinye mobilize pwiske nou konnen otorite yo kanpe. an mal makak yo pa di nou mouri yo pa di nou simityè rete vid medam matmwazèl se mesye ensolit nou pou jounen jodi a eske w wè lye kote kòripsyon an rive eh misye genlè pa okouran si lap marye e non sèlman sa tou fi a pa okouran si makiyay la ret nan tèt misye padon si makiyay la rete nan vizaj misye pase franchman m poko janm sezi konsa. Oh Men se kwa listwa hahaha oh Rete Men makiyay la ret nan figi misye wi genlè son mas fi a te Mezanmi Humm ala trak Mesye marye lajounen Kounya nan demen maten lè fi sa fin lave vizaj li wap rekonèt li A la traka pou lave kay tè. Bon, jan bagay la ye la pèp ayisyen. Pito yon nèg pran nan chamwa chache medikaman pou pran. Olye w pran nan makiyay wi. Hay bagay la difisil. Medam, matmwazèl, se mesye, n ap fè yon kout pye nan departeman Nip. Jounen jodi a menm, divès elèv lise te. Foule beton an pou kapab egzije otorite yo peye pwofesè yo yon fason pou ke yo kapab travay puiske fòk yo prepare yo pou yo al patisipe nan egzamen ofisyèl k ap gen pou fèt nan mwa k ap vini yo la. Ebyen frè e sè byeneme, deblozay pete nan manifestasyon sa a ant elèv lise ansanm avèk elèv kolèj, anpil kout wòch tire sa ki lakòz lapolis te debake an nou swiv Ou konnen etanke pwofesè m ye, m te parèt nan Kanado a, se lekòl mwen, m t ap pale avèk staf yo nan direksyon an, kòman yo kapab fè yon jan avèk sa. Kounye la elèv yo ap di, wach konnen fò m pase m al lakay mwen, m kanpe ale ka m ap pase. Kounye la etan m prale, chèf lan gen yon elèv l arete li se jenn fi, men elèv la bò kote m lan la, m di chèf lan elèv lan pa t nan tire wòch, ou pa ka arete elèv lan. Kounye a m ap pale l di konsa, e nou menm sa k ap fè elèv yo fè manifestasyon isit? Kounye a misye m di manti w ap bay la, fò modere langaj ou. Misye di konsa, e nan vil la m ap mache, e nan nuit m ap mache, lapwaz avè m. Men, nou mande eleko kolèj Jilyen èd. Olye yo ban nou èd, yo pa ka ban nou yap di nou non yap tire boutèy sou timoun yo. Stiasyon an konplike. Donk, frè e sè byeneme m raple m, lè m te lekòl nan lise, nan lise 3 mwa lekòl ou fè wi, 3 mwa wi. Ou soti an oktòb, ou fè premye kontwòl, lè janvye kòmanse, apati de fevriye apre kanaval, manifestasyon. Pou pwofesè. Epi ou pral jwenn pwofesè fen me. E 3 mwa lekòl ou fè yo pa fè anpil non. Heheheyy! Sa gad travay nèg yo ansanm avèk edikasyon wi nan peyi sila. Antouka, m espere ke minis edikasyon an pran responsabilite l, peye pwofesè yo pou timoun yo kapab kontinye aprann. Nan lakou Pòtoprens, ouvriye tekstil ansanm avèk abiman foule beton an pou ke yo mande kòm salè minimòm 2 mil 500 goud. Malerezman, malerezman, manifestasyon an pat arive fè pakou l te prevwa a sou wout Dèlma a nan kafou ayewopò lapolis ta pral bonbade manifestan yo ansanm avèk gaz lakrimojèn. Pou plis detay, ann tande deklarasyon kèk manifestan nan mikwo tak 509. Yo soti pasifikman nan Sonapi an pou yo fè revandikasyon yo pase. Kòm jodi a, nou te anonse 3 jounen mobilizasyon pou nou pote revandikasyon yo, ki pa lòt ke se 2500 goud kòm salè minimòm, pou nou mande akonpayman sosyal, pou mande pou Ariel Henry pou l pran yon dekrè pou rapòte lwa 3 8 la, pou nou mande pou ke patwon yo yo sispann. Nou te vini nan lari a jodi a, se pou nou te pote revandikasyon nou. Pou n di non nou pa kapab ankò a 685 goud kòm salè minimòm, pou n di nou pa kapab ankò ak ensekirite planifye ki gen la a, pase Leta se li ki planifye ensekirite ki gen la a, ki fè kòmand pa gen kòmand nan peyi a, genyen plis pase 20 mil ouvriye ki pèdi djòb yo. E se poutèt rezon sa nou te vin nan lari a. Nou konprann fò e mal ke lapolis. tap fè yon bon akonpayman depi Sonapi e rive nan Dèlma 30 lan, yo jwenn lòd ki di pou nou pa manifeste devan biwo Premye Minis Ariel Henry ki pa respekte libète moun, ki pa respekte dwa moun genyen pou yo manifeste. E se nan optik sa a nap di gaz pa gaz nou pap kanpe nan mobilizasyon an. Demen si Dye vle mobilizasyon pi rèd, mèkredi mobilizasyon pi rèd. jiskaske yo tande vwa larezon, yo bay 2500 goud kòm akonpayman sosyal e ansanm ak akonpayman sosyal ki yo te prevwa nan bidjè a, fòk ouvriye yo jwenn li, nou pap kanpe toutotan revandikasyon nou yo pa satisfè. E ou menm bèl madanm, bonjour, di nou a ki santiman jounen jodi a ou vin patisipe nan manifestasyon sila a? Ankò, premye me nou te la, nou te vin krache kòlè nou bay gouvènman a tout leta pou yo tande kri nou, paske nou gen 20 tan nap travay, nou gen 25 an depi nap travay, nou pa posede anyen, si sa nou touche a, yo ranmase l nan taks, yo pran ona, yo pran OFATMA, yo pran CFGCT. Yo pran iri, e m konnen iri son taks yo ta dwe touche chak 1 an. Yo pran chak tizèn sou nou. Nou vin mande kot lajan sa yo ale, paske leta pa regle anyen pou nou. Se chak fwa nou pran beton an, se lè a leta chonje nou egziste, yo krache sou salè a. Depi nou pa pran beton an, yo pa konnen si nou egziste. Ebyen nou tounen sou beton ankò, nou vin mande Ariel. Ak tout boujwa salòp li yo kap finanse l yo pou sa yo fè avèk lajan nou an. Ane pase an fevriye ane pase, yo te ba nou 685 goud. Lè sa a 685 goud lan te vo 6 dola 22. Jodi a 685 goud lan li vo 4 dola averite. Olye salè nou monte, se desann li desann. Tout bagay monte. N ap gade lòt rafèy la lè nou fin kouche pou nou peye yon ti sòl. Depi n fin peye yon ti sòl pou n ka peye chanm kay n ap dòmi an, nou pa jwenn anyen pou n tounen lakay nou ankò. Pitit nou ap mouri lafen. Nou pa ka peye lekòl pitit nou. Nou pa ka manje. Nou pa ka bwè. Yon bokit dlo ap vann 25 goud. Nou pa ka ap viv avèk 685 goud ankò. Nou vin mande Ariel ak tout boujwa salòp ki nan peyi a pou yo panse avè nou. Se moun nou ye tou. Se nou pwòtèj sosyete a. Travayè nou yo ap mande nou pyès grann nou, pyès gran papa nou. Kot nou jwenn li? Kot nou jwenn pyès sa yo ap mande nou an? Lè majistra, depite, senatè vini, yo leve l pa valiz, pa makout, pa sak ba yo pou yo al finansye bandi, pou pete fyèl nou nan lari a. Timoun nou yo pa ka al lekòl. Lè pou n al travay, se yon peripesi nou ye. Se anba katouch n ap janbe. 685 goud yo ba nou an pa menm ka peye machin pou n vin travay. Vwa pou n ka manje, vwa pou n peye lekòl, vwa pou n peye kay pou nou dòmi. Pi fò nan travayè jounen jodi a la se nan lari yo ye. Sa k kite kay yo, sa yo boule kay yo, sa yo ap vyole, y ap fè nou tout kalite sa k pa bon nan peyi a. E n ap travay nan move kondisyon. Menm dlo trete yo pa ba nou pou nou bwè. W ap gade chak jou travayè ap tonbe. Gen travayè k ap di entèl mouri san malad, se pa vre. Moun yo malad. Kòman yo fè manje? Pase tout bagay monte. Kous machin monte. Dcpj ou manke fè travay ou. Ase gon seri de moun mezanmi yo gen 3 4 pitit epi w tande se bouda monnen sa yo ap touche. Fò ta mande yo kòman yo fè viv wi. Kòman moun sa yo fè viv, kòman yo fè reziste? Antouka, mezanmi, nou gen dwa nou pou n manifeste pou ke sa kapab chanje, kontinye mobilize pou ke nou jwenn sa ke nou bezwen an puiske nou travay pou sa. E ou menm mesye, di nou ki sa ki pouse ou soti jounen jodi a pou vin patisipe nan kokennchenn manifestasyon sa? Paske nou menm etanke sektè ouvriye nou pa ka rete bwa kwaze pou nou rete pou nou ap viv nan sistèm sa ke nou ye jounen jodi an la. Kòman w ka konprann leta moute gaz anndan peyi an epi menm salè ouvriye yo toujou rete avèk menm kasket chinwa ke li an la. Jounen jodi an la mesye on tout moun tout kote nèt lan peyi dayiti nou ka fè kalkil sa. Se yon bagay ke ki senp li ye. Jodi an la pa gen moun ki ta bezwen sipoze di moun pou yo soti nan lari non. Tout moun ta sipoze soti nan lari depi se yon moun ki gen moun kap travay nan faktori ou ta sipoze soti pou pran lari paske jounen jodi an la bagay la pa bon yon moun kap travay nan faktori li paka peye kay li paka peye lekòl li paka al lopital li paka manje byen imajine w ou manje nan faktori y ap vann 450 goud a pi piti kòb pi piti kòb wi pou w genyen pou w achte yon manje anndan faktori se 70 dola ala yo gen pou jounn yo manje. Ti Jan, se 500 goud pou gen pou manje w manje mesye. Men kòman w ka konprann sa? Tout moun anndan peyi an ta sipoze leve kanpe pou nou di non, nou pa kapab avèk sistèm sa ke nou ap viv la. Pou nou di non. E m ap mande tou mesye Ariel Henry, jan ke ou te mete grenn nan bouch ou, ou te kanpe, ou te di ke fòk gaz la moute a, ou te moute gaz la anndan peyi an. Fòk ou kanpe pou leve, pou moute salè minimòm. Sektè ouvriye yo anndan peyi an. Ouvriye yo pa kapab ankò. Ouvriye yo pa ka viv lan jan ke yo ap viv la ankò. Ouvriye yo pa ka sipòte ankò. Paske ouvriye yo, se yo menm ki manman nou. Se ouvriye yo ki papa nou. Se lan zantray nou ouvriye yo sòti. Paske nou menm, si ke nou vle pou peyi a chanje, fòk nou mete ansanm avèk ouvriye yo. Mèsi. Adje gason si nèg yo gen grenn yo gen grenn pase berejèn ak wowoli mwen panse ke kanmenm yap fon jan pou ke yo panche sou ka ouvriye yo pou wè kòman yo te kapab ogmante salè yo pwiske sitiyasyon an ekstrememan difisil nan peyi dayiti ann ale chè madam di nou kisak mete ou deyò maten an fè vwa ou pase nan mikwo tak 509. Li gen 7 mwa fèm li travay li pa janm banm yon goud mwen menm epoutèt sa m pran lari a epoutèt map travay nan faktori map bay m touche epou Ariel ale m bezwen touche pou nou touche vandredi nou razè samdi fò yo moute salè minimòm nan ba nou nou gen 4 an depi nou travay nan nou gen yon manifakti yo pa ba nou yon goud travay la gen 7 mwa la depi l fèmen yo pa ba nou yon dola e yo pa janm di nou anyen epou sa nou pran lari a jodia la nou mande salè minimòm nan 1500 goud 2500 goud. Nou menm òganizasyon sa yo fèt nan anndan izin yo kòm òganizasyon sendika. Yo di sa revandikasyon nou sa li ye. Nou pa ka ouvriye, n ap travay rèd, jodi a nou pa ka manje. Yon plat manje anndan faktori a se 60 dola de. Pou m peye machin pou m sot Kafou pou m vin travay, se 300 goud mwen peye. Ou imajine w mwen manje yon manje pou 300 goud, mwen peye 300 goud machin, fè m gen nan 600 goud la ou m ap travay pou 685 goud. Jodi a se sa ki motive nou nou pran lari a pou nou mande. ogmantasyon salè minimòm nan. Ogmantasyon salè minimòm nan mande 2,500 goud kòm salè minimòm. Jounen jodi a nou pap kanpe nou menm ouvriye. Nou te wè ane pase te gen ouvriye ki te mouri nan mouvman an. Yo panse nou menm zon, yo panse nou se zonbi. Jodi a nou manje sèl. Nou reveye, nou pap travay pou 685 goud ankò. Revandikasyon nou an se 2,500 goud kòm salè minimòm. Mèsi laprès. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. E ou menm bèl madam, poukisa ou nan lari? Pale ansanm avèk pèp ayisyen. Heh! Nap mal manje epi kounya la nou ala traka pou lave kay tè yo pèp ayisyen. Kisa ouvriye yo ap mande e medam matmwazèl e mesye an nou tande tèm manifestasyon jounen jodi a. Mesye Denise Esprit. Sa vle di ki bò? Vwala medam matmwazèl se mesye ou tap tande deklarasyon divès ebyen ouvriye ki nan kap travay nan faktori ki egzije yon total de 2500 goud kòm salè minimòm men talè gon lòt sitwayen ki la nou ta renmen fon ti pale ansanm avèl sa se arab ke Komisè Jacques Lafontant mete manda damne dèyè l. Donk, nou wè l ansanm avèk yon bann manchèt l ap distribye. Arab, kòman nèg ye? Kòman lavi a ye? Pale ansanm avèk nou. Manchèt sa yo, ki sa yo ap fè nan men ou? E, tou, ban nou kèk detay sou dosye Ou menm ansanm avèk mèt Jacques Lafontan souple. Operasyon an lanse, boule tèt, koupe tèt bandi. Operasyon an lanse, operasyon an lanse, operasyon an lanse, operasyon an lanse se pòt an pòt, mache bay manchèt la se li kap kòmanse la. Nou pral jouke nou menm nou pa nan, nou pap bere bandi. Nap kanpe bò kote lapolis nasyonal pou nou fè batay bwa kale a kontinye. Nou pap pran nan entimidasyon, operasyon an lanse. Koupe tèt bandi. Operasyon an lanse, boule tèt, koupe tèt bandi. Ok nap avanse pase de pòt an pòt nou pral bay manchèt yo. Koupe tèt, boule tèt bandi. Delibere tèt ou madanm. Delibere tèt ou. Operasyon an lanse, koupe tèt, boule tèt bandi. Operasyon an lanse, koupe tèt anndan kay moun yo ba yo manchèt la. Operasyon an lanse, koupe tèt, boule tèt bandi. Defann tèt ou. Koupe tèt bandi, talè talè yap vin avè yo. Operasyon an lanse, koupe tèt bandi. Nou pap bere bandi nou menm nan ti zòn pa nou an. Pa gen bere bandi. Operasyon an lanse pou pete tout dèk kanpe la kanpe la Antre anndan kay la moun pa bay moun manchèt konsa Operasyon an lanse pou pete boule tèt bandi defann tèt ou madanm defann tèt ou Kote kote kote Pou pete bandi defann tèt nou. Operasyon an lanse! Pou nou fè kay! Pou nou fè kay! Nou pap pran nan entimidasyon Jacques Lafontant vòlè tè, vòlè kay ki mete manda komisè gouvènman l dèyè m. Nou menm nou di ke toutetan nou jwenn sipò n ap achte manchèt la, n ap pase bay li chak jou. Pou moun ki pa t jwenn yo, n ap pase, n ap kontinye bay apatide. Mèkredi, n ap kontinye bay manchèt la. Operasyon lanse! Koupe tèt, boule tèt bandi! Operasyon lanse! Koupe tèt, boule tèt bandi! Eske ou verifye, ou idantifye moun ke w ap bay yo a? Paske nou konnen gen de moun. Dat fè, nou menm nou fwape pòt an pòt, nou remèt grenn manchèt la de pòt an pòt, nou pa bay li a ti jèn, nou pa bay li avèk de. Banben, ke nou menm nou di sa, zòn katye popilè yo pa gen dwa ap kouri, popilasyon pa gen dwa ap kouri pou l pa konn kote pou l ale, pou l pa konn ki plas piblik pou l ale pran souf. Jodi a se yon grenn manchèt ki ka libere tèt li. Jodi a, minis jistis la di w gen de teritwa pèdi, li menm se nan avyon ke l ka pase ladan yo. Nou menm nou pa gen avyon. Se yon grenn manchèt ki ka delibere tèt nou pou n desitire bandi. Ann desitire bandi pou pa gen teritwa pèdi pou nou. Paske jodi a lè w gade pou w wè. Zòn Sid la nou pa ka pase, zòn Nò nou pa ka pase, Kanaran tout kote gon perimèt ke ou pa ka travèse, jodi a son grenn manchèt, nou pa nan bere bandi. Jodi a kèlke swa popilasyon ki pran grenn bandi, operasyon lanse, koupe tèt, boule tèt bandi. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa, medam matmwazèl e mesye li enpòtan p. Amen alelouya medam matmwazèl e mesye an parlan de manchèt map fèw konnen jounen jodia menm peyi kanada arive livre 4 nan 18 blende ebyen depi plis pase yon lane gouvènman ayisyen te kòmande pou ke Lapolis kapab jwenn pou mennen operasyon pou mete sekirite andedan peyi a. Donk depi lè nou pran manchèt, Kanada gon jan l ap mache prese, ma konn sa k pase bagay la cho dèyè nèg yo. Donk 4 nouvo blende sa yo pèp ayisyen pral mete sou sa ki te la deja yon fason pou popilasyon an ansanm avèk lapolis kontinye mache gade non Bwa kale nan dèyè bandi. Nou pa gen tan pou n met bandi nan prizon, piske sa ki nan prizon an, lajistis li menm se biznis li fè ansanm ak yo, ansanm avèk òganizasyon dwa moun, pa janm gen jijman ki fèt. Pèp ayisyen file manchèt ou pou ke ou bay tèt ou jistis. Frè m ak sè m k ap koute m, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo k ap rete. Skandal la kontinye ap pousib chimen l nan diplomasi ayisyen an. Nou raple nou, Léon Charles wi ton Léon Charles e ansyen direktè lapolis la ebyen medam matmwazèl e mesye se lon departeman deta ki mande pou ke misye kite pòs la rapid Léon Charles ki tale kòm diplomat nan OEA aprè asasina prezidan Jovenel Moïse yo mande pou l rantre lakay li rapid. Eske Leon Charles ap desann pou l al ede nou nan bra kale a? Se kesyon k ap poze. Kòm li gen teknik, li gen taktik, li te pase chèf polis. Oubyen eske se popilasyon an ki pral kwaze avè l? Se kesyon k ap poze. Antouka pèp ayisyen, hey! Bagay yo plis pase sa nou te kapab imajine. Aktyèlman la m ap poze tèt mwen kesyon nan peyi Dayiti, kiyès nou ka fè konfyans? Akiyès nou pa ka fè konfyans? Yap enstale gwo chèf nan peyi a. Yap enstale yon gwo chèf wi nan lapolis wi annou swiv ansanm pèp ayisyen. Mèsi mèsi direktè an. Manje li pa bokou de mo wap di yo. Ap pouse ki m'ont ede pandan les 14 mois ke je pase ici yo. San et sans vos supports. Pétionville ne serait pas là aujourd'hui, après tout, après ces, après mois de turbulence que nous venons de suivre. Merci encore, il faut garder, mm-hmm. il faut garder en mémoire, il faut garder dans tout, dans tout vos, dans tout ce que vous allez faire, il faut garder ça. C'est que sans vous, San vou nou n seron pa la. E le peyi nou rap le peyi nou rè nou rè pa nou rè pa en lye pou tou l moun pe veni en lye pou tou l moun pe veni pou fè se zacha se zanklèt tan byen ke mal je vou demande de done o komisè aladen aladen Pou lè sipò ke vou mavye done pandan lè 14 mwa pase. Silvouplè, Petyonvil ne m'appartient pas. Petyonvil appartient à la communauté de Petyonvil. Petyonvil appartient à vous. Non pèp ayisyen m pleure wi m pleure eske ou wè lye kote ensekirite a rive. Atò nou pa ede la polis. La polis strese tou wi. A yon stress kap kale polisye. Hahahaha. Son stress wi pèp ayisyen. Post a ba l yon stress ki pa piti. Ede la polis. Mete bra kale sou gang. Wap wè si yo pap pale byen. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature, la pelle des Antilles, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ki vivra vèra, ki moura kakara. N ap fè plas a Vwadlamerik pou rès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo. Randevou kase nan yon ti tan ki pa twò long. Medam, Mesye, bonswa yon lòt fwa ankò. Mèsi dèske ou chwazi voa Kreyòl pou w enfòme w. Nou pral dabò nan peyi Dayiti avèk eskandal ki eklate nan anbasad Dayiti a Washington nan. Se yon pwen ki kontinye ap domine aktyalite a ak reyaksyon li pwovoke ak tout vèni tou ke l lage sou diplomasi Ayisyèn nan, ann al wè sa de pi prè avèk Yves Manuel depi Pòtoprens. Yon semèn aprè gouvènman ayisyen an fin pran desizyon pou raple l nan pòs li, Edmond Bocchit, dezòmè ansyen anbasadè Dayiti nan Washington, defann tèt li e atake ansyen minis afè etranjè dalò an, Claude Joseph. Claude Joseph fè di tò nan rapò l la, nan moun li voye yo. Non sèlman 3 moun yo Yo te yo te vrèman pasyal, yo pa t enpasyal ditou. E m atire atansyon nou ankò, twa moun sa yo, jodi a, yo se manb pati Klod Ede. C'est un fait! Pandan yon emisyon nan Haïti Débat sou Scoop FM, yon stasyon radyo nan kapital ayisyèn nan, lidè pati Ede a ki t ap reyaji sou kesyon an bat bravo le fè ke li te fè yon rapò ki konsènen afè sa. Dokiman sa, selon sa l di, te achemine ak biwo Premye Minis Ariel Henry an, skandal koripsyon. Divès analis ak obsèvatè swete yon ankèt louvri sou kesyon sa a. Annatandan, selon yon sous nou kapab fè konfyans, Ministè Afè Etranjè sou wout pou raple plizyè diplomat ayisyen ki akredite aletranje. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Mèsi Yves Manuel, voa Kreyòl eseye antre an kontak avèk diferan aktè ki. enplike nan skandal sa notamman nou eseye antre an kontak avèk ansyen premye minis Claude Joseph, avèk ansyen anbasadè a Edmond Bourchy e menm avèk minis afè etranjè la Jean Victor Généus e nou te pran kontak tou avèk depatman deta ki ba nou yon repons e kounye a nap eseye antre an kontak avèk depatman jistis Lèzetazini konsènan kesyon sa donk nap eseye jwenn le maksimòm de fòmasyon konsènan skandal sa ki eklate nan anbasad Dayiti a nan Washington. Aktyalite ap mennen nou nan Pòtoprens kote operasyon Bwa Kale a kontinye. Marcelin Mertil, moun konnen sou non Nèg Arab la, yon militan politik trè koni nan opozisyon an, enben li distribye plizyè santèn manchèt bay sitwayen ki ap viv nan yon katye popilè komin Dèlma, pandan ke gen moun tou ki pa dakò avèk mouvman Bwa Kale a paske yo di inosan kapab peye pou koupab. Nou pral rejwenn korespondan nou nan Pòtoprens, Machado Vilme. Distribisyon sila rive fèt nan lide pou akonpaye popilasyon nan mouvman Bwa Kale yo lanse depi lendi 24 avril la kont bandi yo. Dany pa di pèp la pou l al rache inosan men grenn bandi ki enpozel viv la bandi ki dil ke fòl kite katyel poul kouri al lòt kote a nou di kisa nap fèl jodi a minis jistis la diw gen de tèritwa pèdi li menm se nan avyon kel ka pase ladan yo nou menm nou pa gen avyon. Se yon grenn manchèt ki ka delibere tèt nou pou n desitire bandi. An n desitire bandi pou pa gen teritwa pèdi pou nou. Benefisyè yo ki bat bwavo lakontantman di y ap rete solid dèyè mouvman Bwa Kale a jis yo rive mete do tout bandi atè. Bwa kale nan mouda yo! Bwa kale! Bwa kale l ye! Gaz ap pran peyi a nan men nou! Pou nou defann tèt nou avèk manchèt la! Pou nou fout yo bwa kale nan mouda yo! Maten an m resevwa manchèt mwen e depi m jwenn yon kidnapè nan zòn nan la a depi m jwenn yon nèg bwa kale nan mouda l. E mouvman sa pap ka frennen. Se mouvman sa kap derasine kidnapping nan peyi a. M pap regrèt bal bra kale mwen menm. Kèk sitwayen ki pa apiye mouvman an fè konnen gen anpil moun ki pa gen anyen pou wè ak aksyon gang yo ap mennen ki deja viktim anba mouvman Bwa Kale a. Gen nenpòt 3 zanmi m Dèlma, ekstèryè Dèlma yo fè lari Ti dènyeman, yo tiye yo inosamman kanapevè. Sa yo tiye kanapevè, gen youn yo tiye l Kafè pandan l pral kay papa l e timoun zòn li e Kafè li abite. Bwa Kale, se yon mouvman yon bon pati nan popilasyon tanmen depi lendi 24 avril pase a, kote yo trake, lapide epi boule tout moun yo idantifye kòm bandi. Kesyon anpil moun ap poze, èske mouvman sila a p ap debouche sou sa yo ta rele yon gè sivil? Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Pandansetan, lapolis di ke li ap toujou ap goumen kont kesyon gang ame a e lapolis resevwa jodi a 4 blende ki soti aletranje. Nou te eseye antre an kontak avèk responsab polis nasyonal la ki. Pat ka ba nou twòp detay men kanmenm nou genyen foto 4 blende sa yo ke polis nasyonal la resevwa nan lit yap mennen kont gang ame nan peyi Dayiti. Na eseye jwenn ankò plis enfòmasyon pou ou nan jou kap vini la yo. Lòt pwen nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti, lapolis kraze jodi lendi a manifestasyon sendika ouvriye sektè soutretans yo kap reklame. sekirite, bon jan kondisyon de travay ak anilasyon lwa 3 out la. Renan Toussaint gen detay depi Pòtoprens. Manifestasyon sa ki te demare devan Pak Endistriyèl Sonapi pakouri sou wout ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture rive nan zòn Dèlma 30 fòs lòd yo bloke l, manifestan yo pa kontan. Tout lè sistèm nan menase, kiyès ki pou vin fè represyon pou li? Se lapolis. Lè se pa gang a sapat yo, se lapolis. Ankò yn fwa lapolis montre vrè vizaj li, pandan ke popilasyon an reklame l gen yon maryaj lapolis avèk yo pou kwape ensekirite nan peyi a. Ouvriye yo konprann nesesite yo viktim de ensekirite a tou, yo t ap mache pasifikman yo soti depi Sonapi Nou rive devan ona, nou fin bay mesaj la, nou te gen pou nou te kontinye moute sou Dèlma pou nou te rive jiska Primati a, ebyen nou konstate lapolis fè izaj de gaz lakrimojèn, yo kraze manifestasyon. Poukisa? Paske sa yo te mande pou kondisyon lavi pou tout moun. Ebyen nou di nèg yo, fò yo sispann sou sa. Si gen pou youn fò gen pou de, te toujou di l. Jodi a. Sa k gen la a, pèsòn pa ka kanpe l, paske zam yo se ti Etazini, Frans, Kanada yo avèk lòt peyi yo. Ki moun ki gen pò avèk dwàn yo? Se sektè ekonomik la. Lapolis la se pou ame sistèm nan. Nou pa ka pa mande pou lapolis kleman avèk nou. Jamè! Pou yon ènyèm fwa, manifestan yo te vle rive devan laprimati pou al delivre yon mesaj bay Premye Minis Ariel Henry, Youn nan òganizatè yo ap di prensipal revandikasyon yo. Depi premye oktòb te sipoze gen yon lòt ajisteman salè pa genyen l, li te remèt yon akonpayman sosyal depi desanm li bay yon ti grapday li poko janm bay rès la. E pou nou di l tou nou bezwen yon dekrè nan men l pou rapòte lwa 3 8 la yon lwa ki retire yon ansanm avantaj sosyal ke travayè yo te genyen. E pou nou di fòk genyen dispozisyon ki pran pou ke gen sekirite pou moun yo ka travay dan la pè dan la sekirite dan la serenite paske jodi a ensekirite a gen fè plis e genyen plis ke 20 mil ouvriye ki ale nan chomaj nou pa ka aksepte sa e pou tèt sa nou te nan la ri a n ap kontinye pote revandikasyon yo jiskaske yo satisfè yo. Sendikalis yo kase randevou pou demen madi 9 ak mèkredi 10 me 2023 pou kontinye foule beton an pou fòse otorite konpetant yo satisfè revandikasyon yo. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. Swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen, nou se voa Kreyòl. La Mezon Blanch ap pare pou mete fen nan lwa sanitè Tit 42 a jedi 11 me k ap vini la a. Nan okazyon sa a, voa Kreyòl ap sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik pou l fè n tande opinyon imigran yo, militan yo avèk responsab yo sou dosye sila a. Rete branche. Mwen se Jean Robert Philippe. Mèsi Jean Robert Philippe, voa Kreyòl se vwa nou e nap gen pou nou retwouve pita nan pwogram nan Jean Robert Philippe kap gen poul pale nou de imigrasyon donk voa Kreyòl ap prezan sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la. Nap antre nan aktyalite entènasyonal la, kouronnman Wa Charles 3 reprezante yon paj istorik, yon evènman entènasyonal Philippe Carter. Samedi, les vedettes étaient le roi Charles III et la reine Camilla. Dimanche, Lionel Richie et Katy Perry, entre autres. Le concert nocturne pour environ 20 000 personnes ici dans le parc du château de Windsor était une autre occasion de célébrer le roi nouvellement couronné, alors même que le soutien à la monarchie diminue. Les festivités du couronnement en journée ont pris une tournure plus tranquille dimanche avec des milliers de pique-niques et de fêtes de rue organisées à travers le Royaume-Uni en l'honneur du roi. Ces rassemblements communautaires s'inscrivent dans une tradition britannique connue, connue sous le nom de Big Lunch. C'est le grand déjeuner destiné à rassembler les voisins. Les frères, sœurs et nièces du roi se sont joints à un certain de ces déjeuners. À Londres, le premier ministre Rishi Sunak a accueilli la première dame des États-Unis, Jill Biden, lors de la fête organisée devant son bureau. Parmi les autres invités figuraient des réfugiés ukrainiens et des militants communautaires. Samedi, près de 19 millions de personnes ont regardé le couronnement à la télévision au Royaume-Uni. C'est environ 40% de téléspectateurs en moins que ceux qui avaient regardé les funérailles de la reine Elisabeth II. C'était en septembre. Charles et Camilla ont déclaré dimanche dans un communiqué qu'ils étaient profondément touchés par la célébration. Le roi Charles a encouragé les gens à s'engager dans des activités bénévoles ce lundi, un jour férié ici au Royaume-Uni. Philip Craver pour VOA Créole à Windsor. Mèsi Philippe. Lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la, avoka ansyen prezidan Donald Trump, Joseph Tacopina di tribinal federal Manhattan nan enben ansyen prezidan an renonse a dwa l pou l temwaye nan tribinal la devan akizasyon vyòl ke madam Carroll fè kont li devan lajistis nan New York. Nou gen sou plas Valerio Saint-Louis. Ansyen prezidan ameriken Donald Trump rejte dènye chans li te genyen pou l te temwanye nan pwosè sivil sa kote ke Madam E. Jean Carroll akize l kòmkwa li te vyole l epi fè difamasyon kont li. Yon jij nan lakou Nouyòk te ba l jiska yè dimanch lan pou l te deside sou pozisyon l, men jiska jodi lendi a, pa gen okenn aplikasyon ki ranpli pou di ke l ap parèt devan jij li avan dat limit lan ki te yè. Madam Carroll se yon ansyen kwonikè jounalis ki t ap travay pou magazin Fashion, magazin mòd lan ki rele Elle. Li te depoze dosye legal li pou antame yon pwosè kont Donald Trump ane pase, N ap raple ke nan pwosè a, Carole te di ke Donald Trump te vyole l nan yon chanm eseyaj nan yon magazen nan Manhattan, New York, nan mitan ane 1990 yo. Carole te di tou ke Trump te fè difamasyon, pale l mal sou rezo entènèt yo, lè l te piblikman reyaji sou akizasyon vyòl la pou l di ke se manti l t ap fè, epi sal repitasyon l ansanm ak karyè pwofesyonèl li kòm ekriven. Nan moman, Madam Carole ap chèche pou Donald Trump ta dedomaje l, men l pa spesifye pou konbyen lajan. Bò kote pa li, avoka Trump la, Joseph Tacopina, jedi pase a te di Tribinal Federal Manhattan nan ke ansyen prezidan an te renonse a dwa l pou l temwanye. Li te chwazi tou pou l pa prezante okenn defans sou ka sa a, paske Donald Trump konvenki ke manm jiri yo pa pral kwè nan temwanyaj ke Carroll te bay la. Poutan, Jij Distrik New York la, Lewis Kaplan, te enpoze yon dat limit ki se yè dimanch lan, pandan ke Donald Trump li menm te deja di laprès ke l te kapab patisipe nan jijman. Devan tribinal la nan yon depozisyon ki te fèt sou videyo ke yo te jwe pou manm jiri a semèn pase, Donald Trump te demanti akizasyon vyòl sa a ke Carole te fè kont li, paske, n ap site, Li pa t tip de fanm mwen. Li akize m de vyòl, yon fanm ke mwen pa gen okenn ide ki moun li ye, kote l soti ak koze sa a. Li akize m de vyòl, de vyòl wi, se pi move bagay ou ka fè. pi move akizasyon. Nan depozisyon an, Trump te akize tou avoka Madam Carroll la ki t ap poze l kesyon kòm yon moun ki t ap regle zafè politik kont li. Nan moman n ap pale la, Donald Trump devan pou nominasyon li kòm kandida repibliken pou eleksyon prezidansyèl yo an 2024. Li ta ka gen chans kanpe anfas Prezidan Joe Biden ki li menm ap chèche pou pèp ameriken an re-eli l. Deklarasyon an prive pou tou de pati konsène yo, Carroll ansanm ak Trump, te pwograme pou jodi lendi a devan tribinal la nan New York. Pou voa Kreyòl, Valerio Saint-Louis, New York. N ap rete toujou isit Ozetazini, anpil san koule nan eta Texas pandan wikenn nan akoz yon fiziyad e yon ensidan machin. Serge François Michel. Lapolis nan Brownsville, nan Eta Texas, di 7 moun mouri e omwen 10 blese apre yon chofè te raboure ak machin li yon gwoup moun ki t ap tann transpò piblik nan estasyon otobis devan yon abri pou migran. Lapolis nan Brownsville di aksidan an fèt vè 8 edmi nan maten dimanch tou pre fwontyè a. Viktim yo te pa lòtbò lari a, anfas Sant Evèk Enrique San Pedro Osanam. Direktè abri a, Victor Maldonado, di videyo siveyans abri a montre yon machin ki pran yon limyè wouj epi al raboure moun sa yo ki te chita nan estasyon otobis la. Pi fò viktim yo se moun Venezyela. Lapolis di y ap tann ankèt pou konnen si se yon aksidan oswa si chofè a te fè espre oubyen si l te anba dwòg oubyen yon medikaman. Yon lòt kote, nan eta Texas toujou, yon sitwayen ak zam touye 8 moun e blese 7 lòt nan yon lòt tire ki te fèt nan yon sant komèsyal nan zòn Dallas samdi a. Lapolis ki te tou pre sant komèsyal la touye sispèk la. Otorite yo pa bay twòp detay sou viktim yo imedyatman, men temwen rapòte Yo te wè timoun nan mitan viktim yo. Gen kèk temwen ki di yo te wè yon ajan lapolis ak yon gad sekirite sant komèsyal la ki te san konesans. Serge François Michel, voa Creole. E kounye a aktyalite ap mennen nou dabò nan ap mennen nou nan peyi Lafrans e isit Ozetazini sitou avèk pinga ke sekretè trezò ameriken an bay an palan de Janet Yellen. Etazini, Sekretè Trezò a lanse yè dimanch 7 me 2023 yon gwo avètisman pou di yon echèk nan Kongrè a sou plafon dèt la kapab debouche sou yon kriz konstitisyonèl kote gouvènman federal la ka fèmen, sa vle di li ka pa ka an mezi pou l peye dèt li e pou l fè fas ak obligasyon l yo. Madam Yellen lanse alam sa a pou di tou mache finansyè yo kapab pran yon kou si pa gen yon antant pou leve plafon dèt la disi kòmansman mwad jen k ap vini la. Mwa pase a Chanm Depite a ke Repibliken yo kontwole te adopte yon pwojè lwa ki te fikse plafon an a 31 virgil 4 bilyon dola men mezi a te genyen yon pakèt rediksyon ladan yo ke Prezidan Joe Biden ak tout kòlèg Demokrat yo rejte. Prezidan Biden ap pare pou l rankontre demen madi a Prezidan Chanm Depite a, Repibliken Kevin McCarty, lidè minorite nan Sena a, Mitch McConnell, ak prensipal lidè Demokrat nan Kongrè a pou yo diskite sou kesyon sa a ki genyen yon pakèt enpòtans pou Lèzetazini e pou gouvènman federal la. Nan lòt nouvèl, Prezidan fransè a Emmanuel Macron komemore 78 tyèm anivèsè viktwa alye yo sou Almay Nazi a ak fen dezyèm gè mondyal la an Ewòp. Nan okazyon Prezidan Macron depoze yon jèb flè sou tonb sòlda enkoni an nan Arc de Triomphe lan anvan li salye veteran yo, ansyen konbatan lagè yo. Epi sou Chan Elize a, prezidan an te tou pwofite rann omaj nan memwa chèf de gè fransè a Jeneral Charles de Gaulle. Pandansetan, pwotestasyon ak grèv kont desizyon refòm pansyon Prezidan Emmanuel Macron an ki mete laj retrèt la a 64 an, wi, mouvman pwotestasyon sa a ap kontinye nan peyi Lafrans. Toujou nan entènasyonal la, lidè twoup Wagner k ap ede Larisi nan lagè kont Ikrèn nan pran yon lòt desizyon apre li te anonse vandredi 5 me 2023 ke l ap fè yon retrè nan Bakhmut ak gwoup mèsenen li yo, Jeanty Augustin Junior. Fondatè Wagner gwoup mèsenè Larisi a, fè konnen li abandone plan pou l retire fòs li yo nan Bakhmut, nan pati lès Ikrèn nan. Vandredi 5 me 2023 a, nan yon anons sanzatann epi dramatik, lidè gwoup Wagner a te di li pral retire fòs li yo nan Bakhmut nan dat 10 me k ap vini la a, mete fen nan patisipasyon yo nan batay ki pi long ak sanglan nan konfli a nan Ikrèn akoz gwo viktim ak rezèv minisyon ki pa ase. An yon je yon revanch li two semen. Malgre deklarasyon dramatik sa a, lidè gwoup Wagner a te kontinye pou di. Jiska 9 me, menm si nou prèske pa gen minisyon, nou pral rete nan Bakhmut pou fèt sent la, jou viktwa a, pou tout Larisi pa wont. Dimanch 7 me 2023 a, fondatè gwoup paramilitè ki gen non Wagner a te pran yon lòt desizyon konsènan deklarasyon li te fè vandredi 5 me a. Pandan lannwit lan, nou te resevwa yon lòd konba pou premye fwa pandan tout tan nou la yo. Si w inyore enfòmasyon sekrè a, li di, Nou te pwomèt nou anpil minisyon ak zam k ap nesesè pou kontinye operasyon nou yo. Nou te pwomèt nou tou sa ki nesesè pou anpeche lènmi an bloke nou jwenn apwovizyonman yo ki pral deplwaye sou kot yo. Prigozhin te kontinye pou di, Jiska jodi a, Wagner te pwogrese jiska 280 mèt nan diferan direksyon. An tou, nou pwogrese 53 mil mèt. Genyen anviwon 2 pwen 3 kilomèt kare ki rete anba kontwòl lènmi an. Nou ap avanse, pandan n ap tann pou nou resevwa minisyon yo. Batay Bakhmut la, Larisi konsidere l kòm yon etap pou al nan lòt vil nan rejyon Donbas Ikrèn lan. Se pi gwo pati nan konfli a. e gen anpil moun ki mouri sou tou de bò yo pandan plizyè mwa nan lagè anmè sa a. Jeanty Augustin Junior, Washington pou voa Kreyòl. Nou pral pale imigrasyon, Washington anonse mezi ke lap adopte pou anpeche ke migran yo franchi fwontyè ke Etazini pataje ak Meksik apre ke yo va leve Tit 42 a. Jean Robert Philippe ki sou plas e nou ta prèske di nan wout pou Meksik enben lap di nou yon lòt devlopman nan kad operasyon sa oubyen nan kad sitiyasyon an sou fwontyè Etazini pataje ak Meksik la. Donk rapidman nap di Jacqueline nap di telespektatè nou yo nap sou plas o Meksik pou nou pale de tranzisyon sa e nap di plis nap apwoche de dat Pou ke Etazini ap anonse leve lwa sanitè Tit 42 a, enben se plis imigran ki lòt bò fwontyè a, donk di kote Meksik, y ap travèse vin nan vil amerikèn yo pou yo vin tann ke mezi sa li leve. Minis Sekirite Enteryè ameriken an Alejandro Mayorkas ki gen kèk jou depi l ap vizite fwontyè Etazini pataje avèk Meksik, di li pa kapab eksplike rezon ki fè depi semèn pase yo gen yon ogmantasyon nan kantite imigran venezuelyen k ap rive sou fwontyè sid Texas sitou nan alantou vil Brownsville. We are building lawful pathways that will provide a safe and orderly way for individuals who qualify for immigration. N ap prepare mwayen k ap pèmèt imigran ki kalifye yo rantre Ozetazini de fason legal, òdone ak sekirite, dapre lwa Etazini. N ap bati siksè nou sou pwosesis admisyon kondisyonèl la nou te anonse 5 janvye pase a pou sitwayen kiben, ayisyen, nikaragweyen avèk venezuelyen. Nou konstate yon rediksyon 95 pousan sou kantite imigran ki te konn prezante sou fontyè sid la gras avèk aksè legal nou ofri yo, se sou menm modèl sa a n ap travay. Minis Mayorkas fè remake Meksik dakò pou l kontinye resevwa Venezuelyen, Ayisyen, Kiben avèk Nikaragweyen ki chache travèse fontyè a ilegalman apre lwa sanitè Tit 42 a fin leve jedi 11 me a. Depi mas 2020, lwa sa a pèmèt ajan ladwann avèk pwoteksyon fwontyè a ekspilse 2 milyon 800 mil imigran ki vin mande azil san yo pa gen chans prezante devan yon jij. Minis Mayorkas deklare, N ap chache rete an kontak avèk imigran yo avan yo prezante sou fwontyè a. Se pa sèlman yon obligasyon pou sekirite nou, Se yon responsabilite imanitè pou n elimine kontrebandye yo, e se sa vrèman n ap fè la a. Ap gen konsekans pou imigran ki rive sou fwontyè a ilegalman. Mesye Mayorkas reafime plan pou aplike yon politik tou nèf disi jedi 11 me k ap rann li ekstrèmman difisil pou imigran ki pa mande azil pandan y ap travèse yon lòt teritwa tankou Meksik, avan rive sou fwontyè Etazini an. Etazini ap rejte demann imigran sa yo ki pa mande pwoteksyon lòt kote avan yo rive sou fwontyè a. Mesye Mayorkas fini pou l di. Sitiyasyon sou fwontyè a grav anpil. se yon defi serye e trè difisil pou jere. Kantite imigran ki te travèse fwontyè a ilegalman te diminye apre Prezidan Joe Biden te anonse an janvye pase restriksyon sou azil pou sitwayen kat peyi, n ap pale de Ayiti, Kiba, Venezuela avèk Nikaragwa. Men chif yo te ogmante depi mi avril. Brandon Jude. Prezidan Konsèy Nasyonal Gad Fwontalyè yo deklare semèn sa a te gen anviwon 7200 imigran ki pase nan diferan pwen fwontyè a chak jou, konpare avèk 5200 pou mwa mas la. Chèf patwouy fwontyè a, Raul Ortiz deklare yo pral deplwaye 1500 sòlda aktif nan El Paso, Texas, k ap ajoute sou lis 2500 gad nasyonal ki deja pran pozisyon sou liy fwontyè 2 peyi yo. Jean-Robert Philippe. Voa Kreyòl, Washington. Epi referandòm yè nan peyi Chili sou zafè yon nouvèl konstitisyon, John Caniglia. Dimanch 7 me 2023, eleksyon nan Chili tanmen pou fasilite redaksyon nouvo konstitisyon an. Vòt sila a obligatwa pou tout chilyen, ak etranje ki gen plis ke 5 lane ak rezidans definitif nan peyi sid ameriken an. Voa te pale ak kèk votan pou bay opinyon yo sou sa a. Vote, m sot fè dwa sivik mwen, se obligasyon, si m pa fè l, bon m ka peye monta, m oblije, fòk mwen fè l kanmèm. 50 konseye konstitisyonèl ki divize ant 25 fanm ak 25 gason baze sou lide egalite ki gouvènman ap pwone Gen plis ke 5 pati politik ki patisipe, soti nan Repibliken pou pati Pèp, Inite pou Chili, Kandida Endepandan, pou site sila yo, pral konstitiye chanm ki pral redakte Carta Magna a. Eleksyon sa a ki genyen nan Chili a, etanke etranje, yo ba w posibilite pou w vote, se yon fason pou w vin ranpli devwa sivik ou. Byenke gen anpil moun ki di yo pa twò konprann kòman eleksyon an ap pase paske. yo pat tande kandida ki te vin pale men il faut dire ke si yo baw posibilite pou ranpli devwa sivik ou etanke moun ki ap viv nan peyi a se pwofite fèl. Pou rapèl, pèp chilyen an te al vote nan dat 4 septanm 2022, kote 62 pou san te di non ak ansyen pwopozisyon konstitisyon ki te siyen an. Caniglia John pou voa Kreyol depi Santiago du Chili. A la sèl rèn ke peyi Dayiti te konnen an, Marie Louise, veuve du roi Henri Christophe. So I am here because Marie Louise is very Prezans mwen important to me. jodi a se paske Marie Louise enpòtan pou mwen anpil. Li trè enpòtan pou mwen antanke chèchèz sou fanm ayisyèn, sou revolisyon fanm ayisyèn yo, Les femmes rebelles. Mwen enterese a Marie Louise paske se la sèl e inik rèn Dayiti. Pou nou selebre rèn nan, pou nou komemore l jodi a, se paske li te fè anpil travay sou kesyon edikasyon. An 1818, Wa Christophe avèk Rèn Marie Louise yo te pase yon edi wayal sou lenstriksyon des filles, des jeunes filles et des jeunes hommes. Se yon bagay ki vrèman revolisyonè. Kan istoryen nan Myriam Frankina te ekri nou di nou, Eske nou konnen ke Rèn Mari Lwiz lè l te rive a Piz, yo te akeyi l vrèman trè byen, paske se te Gran Dik la ki te bay otorizasyon pou ke li vin viv a Wòm. Evidaman, sete lepòk de la papote, sete le pap wa. Devan zye anbasadè ayisyen ann Itali a ki se Mesye Emmanuel Charles e lòt diplomat ki te fè deplasman yo, diferant delegasyon te soti nan plizyè peyi, nan plizyè kominote, prensipalman delegasyon Enfants du Coeur de Jésus ki soti Ayiti, moun ki soti Etazini, Kanada, Pari, Repiblik Dominikèn, te vin patisipe nan jounen omaj ke yo t ap rann a la Reine d'Haïti. Jounen an te kòmanse nan legliz kote rèn nan te antere a. Te gen seremoni plis depo de jèb de flè e inogirasyon de yon totèm an lonè de la rèn Marie Louise Christophe, epouz di wa Henri Christophe. Aprè delegasyon yo te dirije yo devan ansyen chat rèn nan e osi nan legliz katedral ke li te konn frekante. Se nan moman sa tou ke minisipalite vil la te pwofite mete yon lòt plak devan legliz la tou o non de la rèn. Avèk richès ke li menm li te genyen yo, li te renmen jèn e li te konn ba yo mwayen pou yo t al lekòl tou. Rèn Mari Lwiz trè adile ann Ewòp e sitou ann Itali prensipalman nan vil Piz. Anpil liv e rechèch konsakre a lavi sèl e inik rèn ke Ayiti te konnen an. Jounen an te pouswiv avèk yon lòt mès d'action de grâce pou rèn nan ki te chante pa Père Yvon ki soti dirèkteman d'Ayiti. Te osi pwopriye d'un fason spesyal. Pou frè Marie Louise Croix David Christophe, veuve du roi Henri Christophe, l'unique reine d'Haïti. Aprè reyaksyon, manje e bwè, jounen an te klotire nan minisipalite Piz la nan yon deba, alokisyon, echanj sou enpòtans ke rèn nan genyen nan zye mond lan e kòman yo kapab pouswiv objektif rèn nan ki te di ke l va renètre de ses sandr. James Franklin Edouard depi lavil Pise, Itali, pou Lavwadlamerik Kreyòl. Mwen diw mèsi paske w tap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun randevou ka se demen maten 6 zè pou jounal tout ayisyen konekte. Bizou bizou one love kontinye mobilize. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavi l m prale men map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan w lòt videyo orevwa.